Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. M pral fon ti pale ak pèp ayisyen, m pral fon pale avèk bandi yo, m pral fè yon ti pale avèk kriminèl politik yo. Mesye banm di nou byen, èske kounya la a, Nou deside pou n di n ap refè Ayiti a paske a chak fwa genyen yon evenman, yon katastwòf natirèl, se lemoman m ta kapab di ou jamè pou nou deside refè imaj peyi Dayiti. Men, m wè refè imaj peyi sa yon ti jan lwen pou li fèt paske sa m ap gade la a, yon tranbleman de tè pase, m pa wè nèg politik yo non, m pa tande yo tou. Sinon kèlke tweet. Men, si se te yon prezidan yo te asasinen, ou tap tande nèg kap kouri, kap di w yo bez, fòk yo mete prezidan pwovizwa, fòk yo chanje gouvènman, fòk yo mete iks, fòk yo mete sa. Nou fè yon pakèt tan ap fè politik. Nou se rat do kale nan politik. Se kounya pèp la ap konprann gen moun li pa bezwen kòmsi tande yo, li pa bezwen fè yo konfyans. Kote moun sa yo? Tranbleman de tè pase yo toujou ap pale nan nou nou popilasyon an. Jounen jodi a la nou pou kont nou. M ap gade pou m wè Okay, m ap gade pou m wè Jeremi, se menm moun nan popilasyon an k ap fè jefò. Jiskaprezan genyen moun anba dekonm. Anyen poko ka fèt. Nou konn poukisa m fè emisyon sa a, gon seri de imaj mwen wè, imaj sa yo make m anpil, kote sitwayen yo ap ekspoze vi yo pou kapab al chache survivan anba dekonbre. An sa pa di nou anyen? Sa pa di nou anyen? Ban m di nou yon bagay Ayisyen, ann antann nou non. Men nou te ka fè yon antant san nèg politik yo wi, ann fè yon sèl, nou pa gen bò, jounen jodi a la a. M pa wè phtk, m pa wè se lavalas, m pa wè se gang, m pa wè se ankenn moun. Men se popilasyon an ki an difikilte. Nou konprann? Donk jounen jodi a la a m panse ke jan m te di l la se le moman ou jamè pou tout moun pran konsyans. Pran konsyans nou gon peyi k ap depafini. Pran konsyans paske nou gon peyi k ap dechire sou plan politik. Nou gon yon peyi ki trè frajil sou plan anviwònmantal, ki sa nou dwe fè? Jounen jodi a la a, se moun Okay ki demen sou tèt, se moun nan Peti Twou, nan departeman dè Nip, se moun Lèzanglè, se moun nan Grandans, se moun sa yo k gen pwoblèm. Men, nèg sa yo yo menm k ap tire kòd politik la, yo pa tèlman gen pwoblèm. Y ap gade nou, kap soufri nèg la annik fon twit epil fini epi se pèp la ki nan lòbèy antouka mesye mwen m panse ke fòk nou fon bagay pou peyi sa fòn panse pou peyi sa men gon lòt bagay wi m te vle di nou m anvi di nou nèg kap fè mal yo fon poze wi nan mèt fon poze paske. Jan m wè lanati ap pati la se kòmsi lanati anvi foche anpil nèg k ap fè mal k ap fè krim nan peyi sila men sa ki fè m mal se paske lè yon evènman konsa pase lè genyen de sanzave ki la ou wè k ap bay pwoblèm nan larepiblik ou wè yo la epi gen yon pakèt moun serye k ap tonbe se grav lanati aji yon lòt jan souple e m swete ke. Tranbleman de tè 2010 ki pase, tranbleman de tè 2021 ki pase, sa kapab yon lòt fwa sèvi nou leson pou n avanse, pou youn sispann trayi lòt, pou youn sispann joure lòt, pou nou mache men nan men, pou n fè yon egzanp de peyi. M pral kite nou avèk kèlke zimaj, dè zimaj nan kamera ak mikwo konfrè nou Eko Lakay. Des images ki kapab susite anpil emosyon lè w ap gade pou wè kòman moun yo ap viv, kòman anpil sitwayen lage yo nèt nan ede, nan senpatize yo avèk ka lòt moun. Nou te ka fè yon peyi mesye. Nou se yon pèp ki toujou prè pou fouye men nan pat la. An n gad egzanp moun Okay yo, an n gad egzanp moun Jeremi yo, avèk yon bout fè yo gen nan men yo, y ap sove dè vi. Nou paka pran egzanp sa pou n sove peyi sa mesye. Nou pa oblije gen anpil milya non sou tab la. Men si tout ayisyen met tèt yo ansanm ak sa n gen an n kapab avanse wi. Mesye dam lasosyete, politisyen, òm dafè, tout moun ki nan peyi sa, bay ti pèp sa yon chans non pou l devlope solidarite ke l genyen e nou menm n ap devlope solidarite ansanm avè l pou peyi sa kapab avanse non. Pèp la pa bezwen anpil non mezanmi anfen. Antouka nou te kontan avèk ou sou chanèl la pou n te kapab pote ti prèch sila pou ou, menm lè n konnen fò souvan ke n ap preche dan le dezè, men omwen.